Medam se mesye zanmi fanatik TV lakay Haïti pwen kòm yo ankò yn fwa nou kontan antre lakay ou Avèk nouvèl video sa ke nou pote pou ou fanatik zanmi nou yo kèlkeswa kote ou ye nan mond sa ebyen nap mande w yon grenn sèvis pa ezite abòne avèk nou kite yon kòmantè sitou avèk yon grenn like e lèw fè sa wap ankouraje nou wap ba nou plis fòs poun chèche enfòmasyon pasi pala anwo kòm anba pou nou pote pou ou bon jodi a la vitelòm kap dirije tòsèl pènye anwo a nèg sa yo pran peyi a pou yo ebyen. Lòt atak fewòs ki fèt la a sou lapolis medam e mesye, kote Vitelòm abiye tout sòlda l yo ak inifòm lapolis san yo anvayi sou komisarya fò jak la medam e mesye ebyen Vitelòm boule l sann e lè nou di boule sann nan medam e mesye men machin ki te pake devan sou komisarya sa a tout pase anba dife e nou ta gen enfòmasyon konsènan yon polisye ki li menm ta genyen pye l ki kase. Ebyen medam e mesye nou genyen Lyonel Lazarre ki se kowòdonatè Synapoha ki li menm pral ban nou detay konsènan atak fewòs sa a ke Vitelòm li menm li fè jodi a ankò yon fwa ebyen sou lapolis. Men poukisa se komisarya yo Vitelòm ap mache boule konsa men sak pase? Eske se komisarya yo, sou komisarya yo ki pwoblèm nan oubyen tou se Frantz Elbe misye ap bay yon leson le fè ke l te atake l, le fè ke l te monte operasyon Tònad 1? Enben nan fyèf Vitelòm. Men jounen jodi a la nou wè Vitelòm misye kanpe kif kif fas ak lapolis aprè menm li te denonse Frantz Elbé, Ariel Henry ak tout rès moun yo. Enben jodi a la Vitelòm san pitye pou polisye yo, Vitelòm san pitye pou komisarya ak sou komisarya, Vitelòm san pitye pou moun Pènye ak Tòsèl kidonk jounen jodi a la pèsòn pa epanye anba men Vitelòm kèlkeswa moun ki pase a. Anben Vitelòm li menm ap mete bagay nan menw. Anben nan videyo sa medam e mesye nou pral fèw tande Lyonel Lazarre e nou pral fèw tande tou ansyen depite Alfredo Antoine nan Kenskòf ki li menm pral di nou kòman sa te ye ki pral ban nou plis detay konsènan atak fewòs sa, atak gason pa kanpe sa ke Vitelòm li menm li mennen nan Fòjak. Lòt gwo nouvèl k ap domine aktyalite a, ansyen senatè lwès peyi a, Don Kato, Antonio Cheramy, soti nan silans li e mesye sa korije byen korije kaye anbasad amerikèn ak tout blan usa yo ki yo menm mete tèt yo ak politisyen dèyè chire nan peyi Dayiti pou yo fini ak peyi Dayiti. Nou wè sa byen. Peyi sa a pa gen espwa ankò peyi sa a pa genyen enben lavi kidonk komi e e ansyen senatè a la a pa mete dlo nan bouch li pou l pale avèk anbasad amerikèn ki yo menm ap dirije peyi sa a k ap fè tout sa yo vle nan peyi sa a alòske afè ensekirite a pa epanye yo pa ekate yo Afè ensekirite a pa fè yo anyen, yo alèz nan peyi a alòske yo dou yo vin ede Ayiti, yo vin ede Ayiti sòti kote li a la. Antouka, nou pral envite w gen detay medam e mesye rete konekte sou video a jiskaskel fini paske gen anpil bagay ke w dwe tande, nap tounen. ki inekzistan, ki pa janm. Pwoblèm ensekirite a, nou wè nan Dèlma pa egzanp, kidnaping nan ap vale tèren. Kidonk, nou kwè ke dwe gen dè dispozisyon ki pran an ijans pou non sèlman frennen fenomèn ensekirite a, men tou pèmèt ke yo pwoteje komisarya avèk sou komisarya yo pou anpeche ke bandi kontinye brile yo oubyen kraze yo. Sitiyasyon Fò Jak la se te yon sitiyasyon ki pratikman te previzib paske gen plizyè alèt ke popilasyon te toujou ap bay lapolis e pa gen okenn desizyon ki te konn pran. Wi, menm jan avèk Pènye, menm jan avèk Pènye, sou komisarya Pènye a ki kraze a. Polis yo te gentan kite sou komisarya pou te chape poul yo, pou te sove po yo. E men pat janm gen te fèt pou te anpeche ke sou komisarya a te kraze. Vwala ke popilasyon nan zòn Fò Jak te ap rele osekou, sa gen lontan yo te di ke bandi ap atake yo. Bon, vwala gade kisa k pase, mesye yo antre an tout trankilite, yo boule sou komisarya a. Ki pwochèn sou komisarya ke yo pral boule, il n'est que d'attendre. Mwen menm panse ke jodi a la li klè ke nou menm o nivo Sinapò a nou te toujou konn ap di l. Fò n pa pa bliye ke mesye yo gen inifòm lapolis. Moun avèk inifòm lapolis pa pa vle di polisye pou sa. Men sa gen dèzane ke n ap rele o sekou o nivo Sinapo a pou gade ki sa k ka fèt pou pèmèt ke Bon amelyorasyon ki pote nan inifòm lapolis la nou pa di pou chanje l men gade kisa yo ka fè ansanm avèk li pou jounen jodi a la yo gen inifòm pnh sou yo. Vwala, se kòdonatè jeneral youn nan 2 sendika ki genyen nan lapolis lan, se Synapoh a, Lyonel Lazarre ki t ap pale konsa nan mikwo Hervé Noël. Eske lapolis lan pa ta dwe alète popilasyon sou danje sa a? 2 endividi ki pran inifòm polis nan yo mete sou yo, eske lapolis la pa ta dwe chanje, sinyale dabò pou fè konnen ki inifòm, epi answit eske yo pa ta dwe chanje inifòm sa yo, oubyen eske yo pa ta dwe ranfòse lapolis nan avèk matrikil li jan ke sa te fèt lè Marion Andrésol t ap dirije enstitisyon polisyè la pou te pwoteje sitwayen yo. Ansyen Depite Alfredo Junior Antoine kondane gwo operasyon li di manm gang Vitelòm nan mennen an tout enpinite avèk yon bon balè bandi ak inifòm lapolis sou yo yè swa kote y atake sou komisarya Fò Jak lan nan Fermat. kote yo boule e yo piye an tout enpinite e yo boule plizyè machin ki te nan lakou sou komisarya a, san konte plizyè kay yo piye tou ozalantou epi moun yo kidnape, daprè sa ansyen depite a denonse. Li pale de yon polisye, gen omwens yon polisye k al pran swen lopital akoz li gen janm ni ki kase pandan l t ap kouri pou sove po l nan atak sa a. Nan entèvyou sa li bay Radyo Kiskeya, ansyen depite Kenskòf lan denonse konpòtman manfouben gouvènman defakto Ariel Henry an ansanm ak direktè jeneral polis nasyonal la Frantz Elbé fas ak aksyon sa yo k ap miltipliye gang yo ap fè toupatou san ke pa jwenn ankenn repons. Alfredo Junior Antoine di li konstate operasyon Tònad Frantz Elbé te deklanche a li akouche yon ti sourit tou piti piti. Se popilasyon ki ap viktim anba men bandi olye se lenvès. Konsènan fenomèn ensekirite a, ansyen palmantè a di li pa wè kouman minis jistis ak sekirite piblik nan gouvènman defakto a, Emmeline Prophète Milcé, ka rive ride pèmèt sekirite blayi nan peyi a, piske daprè sa l di minis lan ki se yon moun ki rezide Kenskòf, pa menm an mezi pou l sekirize komin kote l ap viv lan alòske nèg ak zam achte komin nan lajan kontan, daprè sa ansyen depite a denonse n ap tante ansyen depite Alfredo Antoine Junior nan mikwo Vladimir Maurice Ridoé. Popilasyon an livre a li menm, pa gen otorite, pa gen lapolis ki ka bay sekirite. Plizyè edmi, onzè bandyan li anvayi yon komisarya, yo pran kontwòl komisarya a. Kisa w genyen kòm bilan sou atak bandi yo fè sou sou komisarya Fò Jak la yè swa? Se vrèman yon operasyon miskle ki fèt. sou sou komisarya Fò Jak la yè swa ozanviwon de dizè, dizè edmi. Polisye yo te gentan sispèk plizyè machin ki gen de polisye ki abiye ladan. Men lè polisye yo fè kontak pou ke yo voye ranfò pou yo, yo sispèk ke se pa bon polisye ke yo ye paske yo pa okouran ke te gen lapolis kap vin nan zòn nan. Donk yo rele pou gen ranfò pou yo di ke men kisa yo wè ki nan anviwonman sou komisarya a. Donk se prè de 4 veyikil ame bandi sa yo, yo abiye. abiye an inifòm. Se yo menm ki debake nan komisarya a, ki mete dife, ki brile machin e polisye yo te kòmanse fè yon ripòs men fòs de frap de fe bandi yo plis ke lapolis. Polisye oblije pran le maki. Ladan yo gen yon polisye, polisye Moris, pye l fraktire nan kouri toube nan raje donk ki al lopital donk poko genyen egzamen ki fèt. sou pye a pou w konnen si pye a pa kase men li fraktire ladan l. Eske fòs lòd yo repran kontwòl sou komisarya Fò Jak nan moman n ap pale la epi kòman sa ye o nivo komin Kenscoff? Kote m ap pale avè w la la a, se chak jou bandi yo opere, chak jou yo rantre nan kay moun yo paske moun yo kite kay yo, yo dezète. Se de moun ki desann ki al abite dan dotre zòn, yo rantre lakay yo, piye, se o vu et o su. sou de popilasyon an ki pa kapab reyaji. Selon menm ki sa ki eksplike klima laterè ki blayi nan Fermat. Sa m kapab di, direktè jeneral lapolis la ki lanse yon operasyon tònad, men tònad la se popilasyon l fè tò, se pa pou bandi yo, se kont popilasyon, se kòm tònad la se pou vin deposede popilasyon sivil la de byen yo, de kay yo ke yo abite, de moun ki an retrèt Ozetazini. Operasyon tònad depi lè direksyon jeneral lapolis. la anonse l la donk se sou komin kenskòf la tònad sa ap fè pale de li paske bandi yo se la yo vin paweze sa ki pi di la pandan tout ravaj sa yo ap fè minis lajistis la madam Emmelie Prophète se nan komin nan l abite donk si dezyèm pèsonaj pèsonalite nan kesyon CSPN pa kapab bay komin kote li abite sekirite donk son popilasyon. popilasyon sitwiyen an li menm. Kijan popilasyon an leve maten an la? Sitiyasyon an kòmanse ap prezante? Èske fòs lòd yo pote yon repons? Tout moun pè. Donk lè lapolis ap kouri pou bandi, donk yon senp sitwayen sa l fè? Li rantre tèt li. Donk anpil moun, peti komèsan, boutik yo pa t ouvri, yo t ap gade pou yo wè kòman sitiyasyon an ye avan ke yo ouvri lekòl nan zòn sa yo. pa fonksyone depi plis kon mwa. Depi anviwon yon mwa, pa gen lekòl. Lekòl ki nan kominote Fòjak, Grefen, Sou Bèlè, Fèmat, tout lekòl fèmen. Ansyen depite Alfredo Antoine Junior ki pa kache endinyasyon n tou fas ak kidnapin ki fèt sou enjenyè, architect, Lesly Boulos. Yon notab nan komin Kenskòf lan bandi kidnape lakay li, sa pase yè aprè midi nan kad ofansiv bandi yo lanse nan komin lan daprè sa depite a denonse. Ansyen depite Kenskòf lan deklare selon enfòmasyon li jwenn bandi yo te antre nan rezidans prive enjenyè achitèk Lesly Boulos depi bò zòn 2 zè yè aprè midi kote yo mare pèsonèl k ap travay nan kay la epi yo t ap tann E enjenyè architect la ansanm ak madanm ni rantre e apèn yo antre nan kay la yo kidnape yo. Nap tande toujou ansyen depite Alfredo Antoine Junior, depite senkantyèm lejislati lan ki te pale konsa nan mikwo Vladimir Maurice Ridoé. Jean Kenscoff ye Se yon sèl wout ke li ye, li difisil pou ke yon moun vini pou lap vin fè kidnapin sou wout la. Donk yo tann pou rantre lakay ou paske se lakay ou menm yo rantre pou yo vin fè kidnapin. E polis nasyonal la pa ranfòse komin nan, on dirè ke se yon plan jenosidè ki genyen pou tout peyi a an jeneral, men ki kòmanse nan depatman lwès la. Enjenyè Lesly Boulos se yon rezidan, se yon moun ki vin abite nan komin nan m kapab di ki gen plis ke 20 tan, li a. Se teren de peyizan ki te li konstwi kay li e ki ap viv avèk kominote a ki toujou patisipe nan tout aktivite komin nan ok donk ki gen biznis li onivo komin petyonvil donk chak maten ki se pwopriyetè ke madanm li se pwopriyetè yon famasi byen koni nan komin petyonvil e enjenyè a li viv de metye l paske li gen biwo detid li se toujou an vil donk chak maten ki desann ki al travay e ki monte lakay yo donk. Bandi rantre yo depi a 2 zè de aprèmidi, yo metrize e sèvan pèsonèl de mezon. Donk osito ke enjenyè ap rantre lakay li a madanm ni, yo rantre, yo vini, yo pran enjenyè a, yo kidnape l, yo ale avè l. Pou kounya la ki enfòmasyon w genyen? Eske bandi yo relache l? Eske yo an negosyasyon avèk fanmi an? Kisa w genyen kòm enfòmasyon sou sa? Sou bagay ki fèt yè, mwen poko gen okenn enfòmasyon. syon ke si bandi yo kontakte fanmi an an pou pale ok men map diw enjenyè Lesly Boulos se yon pezib sitwayen ok se yon moun ki vin abite nan komin nan yon onèt sitwayen ki familyarize l avèk tout peyizan ki nan zòn nan lokalite kote li abite a e menm avèk otorite kominal yo se yon moun ki trè kalm trè pezib ki patisipe dan lavi asosyativ komin nan ok donk poko gen kontak ki fèt mwa pèsonèlman avèk fanmi an poum konnen ke si bandi yo moun ki ki kidnapè rantre antre kay yo donk ou konnen se yon eta de chòk sa pase yè donk le pou moun yo un ti peu retabli yo jere sa kap fèt la epi poun kapab rantre an pale vrèman avèk manm fanmi an madanm e lòt moun ki fè pati de kominote a. Vwala ansyen depite senkantyèm lejislati Alfredo Antoine Junior sou dosye terib sa yo k t ap pale konsa nan mikwo Vladimir Maurice Ridore. Nan sa ki konsène kesyon kidnapin nan, nou konnen se yon epidemi, kidnapè yo kidnape, yo lage, yo kidnape ankò, anpil fanmi nan. M pral. Efektivman gen de politisyen ki kontribye, paske genyen nan yo ki ba yo gwo zam, genyen nan yo ki t al nan zam e nan eleksyon avèk zam ki kite zam nan men yo, e yo site non yo, kòm se pa yon ka pou site, yo kase fèy kouvri sa, yo dòmi sou sa, men gang yo site non moun ki ba yo zam. Kòrèk, kòrèk. Mèt, kounye a m pral gade avèk ou la a. 2 madan Lalim ki prale an fen dmanda on ekwatoryèn ap vini. Non sèlman lap vin reprezante sekretè jeneral Nasyonzini an Antonio Gutierrez men tou lap vin nan tèt BINUH. Kisa w panse sa ka pote pou nou kòm chanjman? Sonje chak fwa yon moun sòti Ayiti. Nou di moun nan echwe, pou kominote entènasyonal la son reyisit li ye paske yo pa nan menm plan avè nou. Gade byen pou nou wè lè moun yo sòti Ayiti si se pa pwomosyon yo pran. Nou te gen pwoblèm avèk madan Sison paske nou pat renmen jan l tap konpòte l an gran jan de limena anndan peyi an. Enben lè madan Sison kite Ayiti se pwomosyon l pran. Ou konprann sa vle di tout moun ki fè Haïti mal pou nou pou nèg yo se bon bagay li fè lè madan lalim tale devan nasyon zini lal di pou federasyon gang nan pou li se pi bon bagay ki Haïti rive fè gen moun ki pat konprann gen moun ki te panse se te yon move bagay li te di pou li menm li di yon move bagay pou nou. Men pou misyon ke l genyen an ki se trennen men plonje peyi a nan plis kawo a, li te tou di sa son bon bagay ki ka pèmèt ke li menm li travay pi byen e efektivman jodi an, efektivman jodi an w ap wè Dourarim Nandarim se tranche misyon pa l la li menm li pran fen. Se sa k fè nou menm o nivo matris nou nou nou nou nou nou klè ke Madan Lalim. Fò gen sank, fò ta gen sanksyon k pran kont madanm sa tou 1, dezyèmman fòk nasyon zini repare viktim yo, 3 ka viktim anndan peyi an dwe re jwenn reparasyon paske se madan lalim, se nasyon zini ki vini avèk yon pouvwa ki federe si yo pat vle li pa tap ka fèl jodia se yo menm kap dirije peyi a madan yap chanje madan lalim yap ba nou yon lòt gouvènè Yo ba nou yon lòt gouvènè ki gen yon sòlda ki rele Ariel Henry ki li menm ap aji tèt atè, nan fè nwè, kèlkeswa sa yo di l, li bon pou li paske li menm li gen omwen 30 polisye nan do l. Li gen 30 polisye nan do l e chak kat, chak kote l pral pase inèdtan avan, chak kafou yo gon machin ki vin kanpe nan yo. Yon machin ki vin kanpe ak gwo zam pou ba l sekirite, zafè pèp la. Sa vle di, jodi a nou gen yon twazyèm vèsyon phtk ki vin pi kriminèl toujou paske yo menm se tèt yo sèlman yo konnen. Yo nan koripsyon pi rèd, yo nan yo nan menm sa yo nou te toujou ap kritike ni premye vèsyon an, ni dezyèm vèsyon an, ni twazyèm vèsyon amande a. Paske pou mwen vèsyon sa son vèsyon amande paske l gen tou lè 2 ladan. Ou konprann? Se pa yon twazyèm vèsyon kòmsi m te ka di w ki sòt dyalèk tonbe. Men sa li menm li amande. Paske anndan l ou jwenn tou lè 3. Sa vle di jodi an prensipal moun pou nou kanpe, pou nou demantle pou nou batay kont yo anndan peyi an, se kominote entènasyonal la paske se yo ki mennen Ayiti, se yo ki mennen Ayiti la kote nou ye a, avèk konplisite, avèk konplisite yon seri de konze ki trayi pèp la, ki trayi peyi an, ki trayi peyi a pou manje, ki trayi peyi a pou vye machin, ki trayi peyi a pou vye kay ke yo pap ka al avè yo. Lè w gen yon peyi konsa, yon peyi ki gen istwa sa, ou rive senatè, ou rive depite, ou rive prezidan, Ou pa ka trayi peyi w, ou pa ka trayi pèp ou paske w vle milyonè, ou gon foli milyonè. Se sa k fè lè w wè yo mouri, yo leve pwent matla yo, y ap jwenn karant, senkant milyon dola. Kote kòb sa yo sòti? Se nan dwòg, se nan zam, se nan tout kalite vye bagay. Enben, men ki bò yo mete peyi a jodi a, yo fè pèp la pa ka viv nan peyi an. Ale madan lalim nan vini Maria Isabel Salvador li pap pote anyen daprè ou. Li pap pote anyen pou nou menm pèp ayisyen, men lap pote pou yo paske yo gon kote yap trennen peyi an. E m baw garanti, madanm sa pral pi sinik toujou ke madan Lalim paske li menm se rekiperasyon l pral vin fè. Madan Lalim fin kraze pou li, se kòmsi ou gon kay ou fin kraze, ou gon bò mi ou fin kraze epi kounye a gon lòt ki pral vin leve pou l fè pòdyè l li menm, pou l pa fè l li menm. Lap vin pran blòk. Egzakteman. E jodi an. Pa gen lòt bagay ki ka ki ka retire nou nan sa nou ye la. Fòk nèg yo dakò. Tip djòb y ap chèche pou y pou yo jwenn pen pou yo manje an, yo pa yo pa ka peye kidnapè avè l. Sa vle di jodi an, se pou nèg yo mete se pou tout nèg mete tèt yo ansanm yo di bon nou pral fè yon chita se pa yon chita pou n separe djòb non. Nou pral fè yon chita pou nou wè ki jan nou ka fè yon soulèvman pou nou di nou pa vle Nou pa kapab ankò, nou pa ka kenbe peyi a nan sa l ye la. Pandan, mwen menm m ap rele la, m ap di w li pa bon. Gen youn k ap tande m la ki di, Apogive msye, tenten l ap pale. Poukisa? Paske yè l pa t nan Jovenel, jodi a l ap sou son mant. Radio Mega. Ou konprann? Tout moun te gen dwa degaje w, ou jwenn yon bagay ou souse tou. Men èske sa ou ka redui vi w avèk yon souse? Se sa k fè nou di nan kanaval la, Madan Lalim, jere gang ou yo. E lè nou pale de Madan Lalim, nou pa pale de Madan Lalim sèlman. Nou antre anndan tou pou nou di pouvwa an plas yo kontinye ap bay bandi yo tete. Sa vle di, menm si w wè y ap pran pòz yo pa nan G9, yo pa nan 10, yo nan tout. Yo gonmen k ap jere chak bò yo pou yo. Les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de trois partiels soumis par le Sénat. Je dis à pas ça, hein? il y a huit personnes qui peuvent compléter la Cour de cassation là. Qui premier avis pas Premier avis PAU, c'est que l'éclair lui dit comment pour nomination ça au fait. Il dit que le Parlement doit participer là-dedans. Nou pa ge palman. 1 dezyèmman arete ki sòti la kiyès ki soti kiyès ki ki nome moun sa yo kiyès ki siyen arete sa pou gon arete ke Ariel Henry siyen otomatikman nou rantre nan ilegalite ou konprann Ariel Henry pa gen lejitimite Ariel Henry pa gen tit ni kalite pou l nan nome moun dayè konstitisyon an di w se prezidan an ki dwe fè l Sa se youn. Dezyèmman, devan ki palman Ariel te pase pou l te pran lejitimite pou l ap aji nan non Leta? Pou l ap aji nan non pèp ayisyen an? Jodi an, se pa, se pi gwo bagay n ap viv la nan, nan, nan, nan, nan anndan peyi an. Nou gen de moun, nou gen de moun a yon sèten moman. ki te fè pèp la kwè ke yo nou goumen avè yo. E ou wè, ou santi kòm si m te ka di w moun sa yo konfòtab nan plonje peyi a nan sa li a. Sa vin fè moun, anpil moun jodi a, se mare pakèt yo kouri paske yo di, yo, yo, yo, yo pa wè nan kisa pou yo kwè ankò. Paske moun ki t ap di yè yo pa vle konstitisyon manyen, ou pa ta di jodi a yo vin tounen ajan k ap pwomot kesyon manyen, manyen konstitisyon. Sou ki baz, nou pa konnen. Ou wè moun ki tap di yo pa vle referandòm, moun sa yo se sou san pèp la, sou kote pèp moun pa ka viv lakay yo, ou wè yo vle pale w de bagay. Sa vle di pwoblèm pèp ayisyen an jodi an, nèg yo pase l an segon plan kounye a se tèt yo, se bagay pèsonèl yo y ap regle Romanès. Gen de moun ki ka di, gen de moun ki ka di nou nan yon sitiyasyon spesyal, se vre pa gen prezidan, se vre pa gen solisyon konstitisyonèl, Menm jan w te gendwa amande yon lwa, se yon gouvènman ki amande, sa vle di yo fè yon ti pase men ladan, yo fè yon lòt bagay, men se menm moun yo ki la. Paske, ki sa, ki plan Ariel? Plan Ariel la klè, fè yon moun timoun pou w pa wè l. E, de jou an jou, gang yo ap elaji plis. Ariel li menm lap ranje kòl avèk ekip li pou yo fè plis tan sou pouvwa e lè w wè yo pale w de eleksyon se pou yo fè ou menm pou w di non m pap al nan eleksyon pou yo ka di e gouvènè a e se wè nou menm nou vle fè eleksyon se moun yo k pa vle manti yo gon men kap chofe lari a pou w di non w pa vle epi yo epi yo gon lòt men kap di fòk ou al nan eleksyon menm sa Jovenel tap fè nou tap kritike l la. Se li menm twazyèm vèsyon phtk a kontinye ap fè. Se sa k fè mwen menm, m te pran tan m, m te pran san m pou m te gade konpòtman yon seri de nèg. M te pran tan m pou m te suiv konpòtman yon seri de moun. E depi lè Ariel fenk monte, m fè yon chwa mwen menm. M di m pral nan Montana pou yon grenn rezon. M pral nan Montana se paske. Se pa paske m konnen yo pral parèt sou pran pouvwa nou, men m te, men omwen ou wè gen diferan sektè k reyini la, ou di si gon chita ki fèt la, gon bagay ki ka sòti, petèt nou gen dwa sòti a yon bagay pou peyi an. Mesye yo pa vle solisyon pou Ayiti. Yo, twa ka nan yo jodi an, sa yo panse yo ka fè se sove po yo avèk pitit yo, epi peyi a mèt kraze. Men m gon mesaj pou yo maten an. Mesaj mwen genyen pou yo maten an, se pa premye gwoup moun. ki panse yo ka plonje Ayiti anba tè. E se sa k fè m te di nan Mistè Blan, anpil frè n zonbifye, se lajan k dirije yo, lespri yo anchene e lakou a divize. Men pi devan nan tèks la m ta pral di yo, Lespri nou p ap janm aksepte. M ba w garanti Romanes, yon bon maten w ap leve, w ap tande, w ap tande rèl, w ap tande kri, w ap tande bri moun, moun pèp Ayisyen an k ap di w li p ap kapab ankò. Paske wè. Ou wè sa k ap pase la jodi an? Gen moun ki vle fè plon gaye. Gen moun ki vle bay tout moun responsab. Romanès pa ka responsab sa k ap pase anndan peyi an paske li menm li fèk li jwe wòl li. Li fè travay li kòm sitwayen, li di w, li ba w posiblite pou w denonse, pou w pale. Menm jan genyen tou ki vin pale se de tèt yo y ap pale. Men li bay moun posiblite pou eksprime w, pou pale, ou fè travay pa w. Mwen menm, mwen te rive nan palman Romanes, ou te anndan palman ou te swiv. M pa t fè pati de nèg ki t ap vann vòt, m pa t fè pati de nèg ki t al bwase. Dayè, tout sa m te m te genyen lè m fè deklarasyon patrimwàn mwen, ni lè m rantre ni lè m sòti se menm bagay yo m genyen. Sa vle di m pa t m pa t menm achte yon kabrit anplis. Sa vle di, jodi an, yon nèg ki vle fè plon gaye pou di phtk avèk yon lòt moun li menm kap goumen se menm bagay, m pap pran l nan men w paske mesye yo pran peyi an pandan 12 zan yo fini l e gon pakèt moun ki nan lòt sektè ki kontribye. M pap dakò moun di m se politisyen sèlman. Gen de nèg ki ki pa politisyen, yo se konsiltan. Yo se konsiltan Jovenel, yo se konsiltan ee chèf lapolis yo se konsiltan 3 ka nèg kap fè gwo krim anndan peyi an m pap dakò l nan men pèsòn moun gen de nèg ki petèt gen mikwo nan bouch yo yo te gen dwa fon travay pou yo te mete presyon a yon sèten moman ou vin santi yo fonn anndan gouvènman yap fon lòt travay jodi a pèsòn nèg pap ka rale kò w wap.